Se pa gouveneman, m pa gen yon goud asasen m achte jwèt, m pa gen yon goud asasen m achte manje bay pèp la manje. Se frè m ak sè m k ap viv lòt bò dlo. Solisyon n ap chèche a poko pou demen e sa n ta swete pou Ayiti a tou sanble poko janm ap rive. Bonjou bonswa tout moun, gen plezi pou m enfòme n, pa bliye ou sou Sofia TV 83, rete la. Men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Nou prale dirèkteman ak zele RDNP yo ki fache boude plenyen pa rapò ak chwa Ariel Henry a sou Mirlande Maniga, yo fè konnen se yon amè pwosesis ki pap mennen oken kote e yo pa ta dakò pou Mirlande rantre nan labou sal sa pandan se tan blan ap tire kòd la yon lòt kote. Etou yo kanpe rèd dè do Ariel, fè konnen se li menm ki ta dwe sibaltèn e Mirlande pap vin regle anyen pou peyi a nan sitiyasyon yo vle mete l la. Pye bèf pou pye bèf, pawòl la vrèman difisil, se kaka chat la k gentan pete, se ipokrit yo tou yo di ki pran nan mera e jounen jodi a la alankont de deklarasyon Moïse Jean Charles ak lòt moun ki pale sou pwosesis sa, Mirlande Manigat pap fè on pa kita on pa nago e l pap gen dwa tou rantre nan gouvènman Ariel la E pou nou rantre lan reyalite a, mwen deside pale avèk Mirlande Hyppolite Maniga. Madan Maniga, jodi a si peyi a ap chèche yon moun pou ranplase Ariel, si peyi a t ap chèche yon moun kote ke l te kab di gen yon moun ke si yo mete l opouvwa, ki pa pral vòlè, ki pa pral nan koripsyon, ki ta kab leve machwè peyi a e pale avèk etranje, peyi a t ap chwazi w, li t ap di ke mon pitit li ki ta kab reprezante l diyman. Chak. manman pitit jodi a ki pèdi yon timoun swa nan kidnaping, swa nan bal pèdi, swa paske jisteman te gen afwontman gang, li ap poze tèt li yon kestyon, l ap mande l kouman pou yon manman tankou w ki konn doulè manman. k ap deside jodi a ke ou pral bay Ariel yon sètifika pou l kontinye betize peyi m nan. Chak nèg ki pwofesyonèl, ki konn goumen lan lavi a, li te di tèt li ke gon koup ki rele Lesly a Mirlande, Lè l bezwen di pitit li fò w ret lekòl pou w travay pou w kab gen diyite, pou w kab gen karaktè, li rale imaj ou avèk Leslie li di peyi, li di timoun nan men sa l gen kòm modèl. Jodi a, timoun sa a li gen yon dout nan tèt li parapò a sa manman l a papa l te konn di l. E se ou menm ki kòmanse mete dout sa lan tèt li. Paske jenès peyi a, li sot fè yon ane edmi depi ke lap tande sou rezo sosyo sa pwofesè Maniga te konn di l, sa pwofesè Maniga te konn esplike l. E l te rann li kont ke ideyal sa. Modèl sa a, fò l kiltive l, fò l pote l, fò l avanse avè l. Depi 21 desanm, l ap poze tèt li kesyon èske se vre? L ap poze tèt li kesyon kisa nou w vin chèche lè w tenten ke Ariel Henry avèk yon ekip vakabon ap fè? Radio Mega. Peyi a t atann li maten an l t ap leve. aske madan Maniga pran pozisyon pou l di sa a, li pa kab kosyone l, li pa kab rantre ladan. Dotanpli ke gen plizyè, plizyè, plizyè rezon ki te ka pèmèt ou fè sa. Premye rezon an se kisa li ye? Te gen yon gwoup nèg, yon gwoup fanm ki fè yon pakèt efò, ki travèse peyi a avè w di nò o sid, de lès a lwès, ki envesti tan yo, enèji yo, ti mwayen yo te genyen pou yo te mennen w opouvwa. Mwen toujou di l e m fyè pou m di l, m pa pèdi yon eleksyon avè w. Entènasyonal la deside ke y ap pran pouvwa a nan men n, paske te gen yon bagay, te gen yon rèv nou te gen pou peyi sa a. Yo lage l nan men Michel Martelly. Jodi a m ta renmen mande w. Èske rèv sa a, èske ideyal sa a ke n te erite de Leslie Maniga, èske deja ou t ap trayi l si w te rive prezidan? Radio Omega. Paske konpòteman w jodi a, li montre n ke tout efò ke n te fè a, li t ap fèt pou granmesi. Li montre n ke sistèm nan yo pa t ap chanje l veritabman. Li montre n ke w pa janm kwè nan chanje lavi a ke Leslie Maniga te konstwi, te pote kòm ideyal pou pèp sa a. Madan maniga sa kap fèt la la son ti espyon madan lalim ko konn byen kiyè le de kat ki montel de tout pyès. Radio mega. E nèg ki te patisipe lan konstriksyon l yo, yo rale kò yo youn apre lòt. Ke l rele Clarens Renois, ke l rele Jerry Tardieu, ou konn tou le de, yo ka esplike w tout manèv, tout magouy k ap fèt la. Peyi a te toujou konnen ke w t an rezèv li. Ka yon rezèv li pou w te vin kochono ekip vakabon ekip vòlè peyi a jiskaprezan konnen ke ou se rezèv li 8 janvye lè pa gen tyè sena 8 janvye lè Ariel pa kab delivre veritabman tenten l lan peyi a ka vin chèche w laplèn pou di w madan maniga an n bale kay la an nou soti nan fatra ke n ye la ou reprann. direksyon peyi a pou gon kote n prale. Paske jodi a, gon reyalite l ye. Gon reyalite, se ke peyi a trè desu. E fò n konn ki kote n prale. pa rapò a tout sa kap pase la. Ban m yon segond Jean oui l'honorable. Wap koute radyo mega gwo radyo a li fè 9 è. Djo mega se pi gwo rezo radyo ayisyen gen sou latè sa pa gen dout ladanl se gwo bout tonton radyo a nap gade la pwofesè leonidas kap pale a yon moun li konnen mye pasem lè pwofesè leonidas ap pale a vandan maniga E kaye m pou m pran m pran nòt. Ou mèt kontinye pale mèt. Oditè, oditris, sa n ap viv jodi a, se rezilta yon koudeta kote ke koup ki fè Ayiti plis tò nan listwa l, Bill avèk Hillary Clinton, 2 vòlè, yo te deside ke. Peyi a fò koripsyon te sèvi de modèl ladan. E kòm Lesly Maniga te enkane yon ideyal patriyotik donètete sibliminal, yo te di tèt yo e te ak fè ke tout sektè dafè a te kont li. Jodi a akò ou wè k ap siyen la 21 desanm nan, s on sektè mafye. yon sektè dafè mafye an Ayiti ki reyalize l ak yon sektè mafye nan politik la. Se pou Madan Maniga gen kouraj pou l di peyi a, dezòmè l antre nan sektè sa a tou. Sektè dafè sa a ki jedi anvan eleksyon an te ekri n pou di ke yo p ap ka sipòte jounen elektoral la, yo p ap ka finanse dènye jou kanpay yo, jodi a Madan Maniga, èske w pè pou fè alyans avè yo, pou chita avè yo, pou trayi peyi sa a, pou trayi l yon lòt fwa? Fò n poze tèt nou kesyon sa a. E peyi a ap tann yon repons. Radio Mega. Peyi a ap tann yon repons. Paske jiskaprezan, jenn gason, jenn fi nan peyi a, moun ki nan dyaspora yo, m ap gade tou sa y ap ekri la a, yo atann yo aske Mirlande Hyppolite Maniga ap reveye l. ap sòti de sa Ariel konprann ke l ka mennen l lan, fè l tounen yon tòchon pou ke li rete disponib. Paske peyi a bezwen yon lòt tranzisyon. Peyi a bezwen yon lòt gwoup moun. Peyi a bezwen yon lòt gouvènman ki pou mennen l yon lòt kote. Jodi a, mwen sur ke. Gen anpil jèn, m pale avèk anpil moun ki ap poze tèt yo kesyon, èske gen yon resèt ki fèt pou ke pouvwa a kowonp tout moun ke yo te kwè k moun? Èske gen yon jan ke lè yon nèg rive o pouvwa, Radio Mega. Li kapab betize moun. Li kapab fè ke tout valè ke nou te genyen yo, li redui yo a anyen. Oubyen eske gen yon lòt jan bagay yo fèt? Se yon dwa ke mwen menm antan ke moun, se yon dwa ke mwen menm antan ke sitwayen angaje lan peyi m, pou m pale jan m ap pale a la. Paske gen yon ideyal. ke pandan 27 an ke m te pote akote koup Lesly a Myrlande Maniga. Madan Maniga resezi w. Resezi w pou peyi a. Resezi w pou Lesly. Resezi w paske w kapab. trè byento prezidan pwovizwa peyi a pou releve diyite nou pou ke gon lòt jan etranje pèsevwa nou. Gen nèg nan kongrè a ki deja deside ke yap ekri prezidan Biden pou yo di akò 21 desanm nan son akò koken, kopen, son akò fo pati politik, lajan dwòg. lajan kontrebann, lajan blanchiman ladan. Nou te deside ke lajan sa pa p antre nan kanpay nou. Se yon chwa ke nou te fè. Donk jodi a, m panse ke ideyal sa a, fò nou gade flanbo a, fò nou limen l pou gen kote n prale. Oditè. Oditris, M panse ke jiska prezan gon rezon pou n espere de peyi n. Se lè l fè pi nwa ke jou pral fèt. E se sa k fè nan senbolis mistik, se twa jou apre solsis lan, diver an, lè l fè pi nwa ke nuit de Nowèl la parèt, ke gwo etwal la tonbe. Mèsi li ta vann pwogram sa pou mwen pou m te ka reyalize pwogram sa pwogram nan sa fè m santi lè prezidan Jovenel te an vi se prezidan Jovenel ki moutre m fè sosyal se prezidan Jovenel ki te toujou konn banm jwèt ki te toujou konn banm manje pou m distribiye nan katye popilè yo jodi a nou wè yon pwogram ki sible plis ke 4 mil timoun ak granmoun men lè n ap gade. Nou pa genyen pou n ba yo tout. Men, mwen kontan paske gen anpil timoun ki rive rekipere jwèt, anpil granmoun jwenn tou. Sa fè m plezi lè m gade se ekip Arab la ki pran inisyativ sa. Kote Andre Michel, Majorie Michel, Ariel Henry ti malere malerèz pa nan fèt. Nou menm ekip Arab la, nou ti malere malerèz! Nan fèt. Malere malerèz nan fèt. Jodi a m kontan e m ap di frè m ak sè m yo ki aletranje, kontinye akonpanye Ekip Arab la, kontinye akonpanye pèp ayisyen an nan tout pwogram y ap pran pou yo fè, pou yo santi ke yo se moun. Jodi a san nou menm pa t ap gen popilasyon an, paske gouvènman an pa bay popilasyon an regle anyen pou li. Gouvènman Ariel Henry, asasen kriminèl, Rosemila peti frè, se zam l ap likide nan katye popilè yo. Nou menm ekip Arab la, nou chwazi bay jwèt, nou chwazi bay kit alimantè a granmoun yo pou n fè yo santi yo egziste kòm moun. Menm si nou konnen ti kit nou ba yo a pa ka fè anyen pou yo vrèman vre, men l ap pote yon soulajman pou de jou, pou twa jou. Jodi a m di mèsi a chak grenn dyaspora ki te patisipe avèk nou ni sa k pa t patisipe. Mèsi avèk Jimmy moun afè bon TV, Enb, Froberto. Busta John, Sam TV, tout medya anliy yo nèt, Tripotay Lakay, si m ta pran site la m pap ka site, pase fòm ta site chak grenn ki la, paske se nou menm ki fè 17 mwa nap vann mwen sou rezo sosyo a, Beny TV nou tout nan medya anliy yo kap vann imaj mwen, jodi a ki sak fè ki ka fèm gen kredibilite devan dyaspora ki fè tout pwogram mwen di map fè dyaspora rete bò kotem li sipòtem, mwen di timoun yo mèsi tou, mwen di granmoun yo mèsi. Ni sa k te jwenn, ni sa k pa jwenn, mèsi. Menm si m te gen 15 kamyon manje, m pa t ap ka bay manje a tout popilasyon sa a m te wè la a. De Site Solèy a Dèlma, pi kot ki lòt komin w ap touche ankò la a? E mwen panse ke nan jou k ap vini la yo, premye janvye, m poko konn kote egzakteman, m ap bay soup la. Premye janvye, m ap bay soup nan katye popilè. M pa konn si se la. Ou tande moun Tigwav y ap mande pou w anpil, hein? Mèsi Ariel Henry! Mèsi Rosmy Lapin ti frè manman krèy manman gang Mèsi Nenel Cassy Marjorie Michel Mèsi André Michel ki te di se avoka pèp nou te ye Jodi a nou nan bòl grès nou André Michel tounen yon gwo kochon Li boure tankou kochon L ap boure Li di malere malerèz pa nan fèt E ki pa rabladi Malere malerez, malere malerez paske nou se moun. Mezanmi banm bay yon ti istwa de tèt mwen, nou menm ki wèm kanpe la. Lèm ti bebe 3 mwa blanch, tèt manmanm cho, lal depozem nan ti pòs kwabosal a yon chapo kòmandan lapolis nan tèt mwen. Sa moutre ke, sa moutre ke. Sa moutre kem gon misyon sou tè a fòm ranplil. Misyon m se pa de bagay, son sèl bagay. Se Batay poum chanje peyim, batay poum delive bere peyim, batay pou nou mare tout asasen, tout kriminèl pou peyi a ka delibere. Jodi a. N ap di Kanada, n ap di Etazini, n ap di Lafrans, si n ap ba nou kout men, ba nou kout men tout bon vre. Nou pa ka bay sanksyon a Michel Martelly pou l lòtbò dlo, nou pa ka bay yon sanksyon a ekip asasen kriminèl yo pou y ap sikile nan figi moun. Jodi a, nou mande, apati de dezyèm lendi ti mwad janvye, tout nèg Kanada sanksyone! Dwe an ba kòd! Repete, Tout nèg Kanada sanksyone dwe an ba kòd! Tout nèg Kanada sanksyone dwe an ba kòd! Tout nèg Kanada sanksyone Etazini sanksyone dwe an ba kòd! Mèsi frè m ak sè m yo! Mèsi chak manman, papa ki la! Mèsi chak timoun ki la! Nou se pitit mwen! Jan Matin Moyiz konn di l la, Matin Moyiz swete nou M pa rive sou nou nan moman yo la, paske sa m genyen an li piti anpil, kite m touche kote pi vilnerab yo. Trè byento m ap nan Tigwav, trè byento m ap nan Solèy ankò, trè byento m ap tan dot nan depatman yo, paske nou wè kote ki vilnerab yo plis pa rapò ke popilasyon an ap soufri. Ariel Henry pa bay pèp lari lan anyen pou li. André Michel di malere malerèz pandan fèt, nou menm gras avèk dyaspora, Gras avèk Jimmy moun a fè bon TV, gras avèk Info Bertho, medya anliy yo, Tripotay Lakay, tan dot. Bon moun Sen Lwi Dinò la ki di fò rive sou yo. Moun Sen Lwi Dinò, ayibobo pou nou chak. Nap rive sou nou. Afè mwayen ke nap genyen nap rive sou nou paske lè nap gade e nou wè, nou konnen Martine Moïse. Martine Moïse se nan depateman sa l sòti e pwogram sa a finanse pa ekip. Martine Moïse la espesyalman, paske ekip Martine nan se yo menm ki abiye, ki sponsò abiman ekip la, se yo menm ki te voye tout rad Noël nou te wè a, jodi a nou sonje Prezidan Jovenel Moïse. Lè premye desanm atake, mwen menm espesyalman m nan tout katye popilè yo pou m ap distribiye jwèt. Jodi a Martine Moïse pa ka sipòte nou a san pou san, men menm se nan vètman yo ekip la sipòte nou. Menm se nan souri sou lèv nou li sipòte nou paske li voye jwaye Noël la pou nou kanmenm, li pa fèl menm jan avèk Ariel, li pa fèl menm jan avèk André Michel ki di malere malerèz pa nan fèt, li di madam nan mèsi. Gon moun ki di sa wap fè pou ti moun lari yo notamman channmas wap fè pou yo. E ti moun channmas yo ayibobo pou nou, ti moun channmas yo m konnen m gen frèm militan parèy mwen ki rive sou nou, mwen menm ka paka rive sou nou men gen tan dot militan kap rive sou nou kap panse pou nou, mèsi anpil. Dèske n te kanpe bò kote m, dèske entènasyonal la te kanpe pou m reyalize pwogram sa, tou pou n fè sosyal avèk yo. Menm jan n ka al nan manifestasyon avèk yo, n dwe fè sosyal avèk yo ojoulejou. Kidonk, nan zòn Arab lan, malere malerèz nan fèt. Nan tout zòn, nan tout katye popilè yo, malere malerèz yo nan fèt.